TV lakay haiti.com ki kontan antre lakay ou pou jounen jedi 8 desanm 2022 a N ap di bonjou ak tout moun, n ap di bonswa e pou tout sila yo tou kèlkeswa ak lè w ap disponib pou asiste videyo sa a. Deblozay pete nan laboul chèf gang ti makak ankò yn fwa misye frape e lè nou dil frape a misye frape pi fò paske ebyen se pa 3 towo sa li menm lap koupe tèt moun anwo a aprè 3 polisye te fin pase anba kout manchèt chèf gang ti makak jodi a ankò gen 3 lòt polisye aprè enfòmasyon ta vin di ke se 2 fo polisye ebyen ke yo menm ak gwo zam ta pral fè djòb sal anlè a, enben Ti Makak ki li menm met men sou 3 nèg sa yo, m pa bezwen di w ki kantite kout hach nèg sa yo manje, koupe tèt, sezi zam, s on bagay grav, videyo chokan, nou pa ka pataje l avèk ou, ebyen nou pral fè w gen plis detay anndan videyo sa a, kòman Ti Makak li menm, misye pran laboul pou li, misye pran tout anlè a avèk Toto Bòlèt, se nèg sa yo k ap koupe rache, se yo k ap fè e defè, antouka Ayiti peyi spesyal. Stanley Lucas tou sou dosye asasina Jovenel la, jodi an la a genyen dosye a ke dcpj remèt bay ministè jistis e n ap di w Martine Moïse ki li menm pa kontan ak nouvo jij sa a ki sou dosye sa a ebyen se yon jij se ta Paul Denis ansyen minis jistis nan peyi Dayiti ki li menm ta refere E jij sa a e lè nou konnen Paul Denis non l site nan asasina Jovenel Moise, Paul Denis non l site nan divès dosye louch nan peyi sa a, nou pa bezwen di w Martine Moise pete koken, li di l pa bezwen jij sa a. Antouka, nou pral envite w gen plis detay avèk Stanley Lucas anndan videyo sa a. Rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Odeid la gen ti pwoblèm? Pa gen anyen, se dezòd n ap fè. Bon, ann ale la a. Maten an gwen enfòmasyon ki pataje ke mwen menm tou mte patajel swivan video a mte di sa mdi nan video ki pataje genyen 3 polisye ki viktim se sa enfo premye eleman enfòmasyon an te fè te bay e dayè li tap enposib dayè menm la polis lèm rele yo pat ka yo pat an mezi pou yo te di si wi ou non. Paske sa rive deja. Pa bliye sot gen 3 polisye ki asasine a la boule pa lontan. Jiska prezan m pa konnen ki sa k fèt. Lankèt se pousui. Kòm toujou, se Ayiti cheri. Men polisye sa yo, se pa t de polisye ki t al mennen operasyon pou la pnh. Se de polisye k t al fon djòb. Carlo petit homme alyas ti makak misye egzekite yo ok eben ekoute maten an loske nou resevwa video nap gade sou ekran an avèk 3 tèt m paka lage 3 tèt yo sou ekran n kote m pap lagel nèg yo koupe 3 tèt moun. plus zam sa yo, 3 zam, zam de guerre, plus dokiman sa a ki son dokiman nòmal de la pnh, papye n ap gade an, ki son nòt, ki son bon, yon bon nòt li ye, li pa fake li menm, ke nèg yo ap li, yo ap site non. Di kèt, bagay yo yon ti kras melanje la. E lèm gade m wè jan nèg yo imilye 3 moun sa yo, m di kèt mesye, nèg yo ankò imilye 3 polisyè. Epi, Vencidatius ou sou zen, lap ret la papa, tande byen. Eben, ekoute la sosyete. Nèg ti makak yo yè, nèg yo fon ravaj nan la boule. Alòske lapolis paralèlman t al tante mennen yon operasyon anlè a. E pou ki rezilta? Ok. Nèg yo kidnape plizyè moun a la boule. De trè to. Yè. Nèg yo al tante kidnape Salim Soukar. Misye reziste nèg yo vide bal sou machin misye. Misye kouri de jistès li chape poul li. Lapolis tante riposte anlè a. Ta sanble a yo te gentan jwenn chans pou yo pati a on blende. Nan men moun ke yo kidnape yo. E se a partir de se moman, e se sa l'information, yo pral kwaze avèk 3 nèg sa yo, ki pa vrè 3 polisye selon la pnh, e m pral ba nou ti eksplikasyon an plis talè, Donk se pandan nèg yo, yo fin, yo nan blende yo, yo ap rantre sou fè sa, epi lè yo kwaze avèk 3 nèg sa yo ki se 3 sòlda tonton, selon premye eleman enfòmasyon yo, e nèg yo vide bal, yo pran nèg yo, yo ale avè yo. Yo tiye nèg yo, e yo koupe tèt yo. Bagay yo anpil. Alò, gon polisyè ki t ap pale avè mwen, epi l di m, Tete, jan nèg sa yo, yo pa sanble polisye bagay a. M di, Atansyon, kòman w fè konnen? Paske mwen, m konnen gen polisye m konn wè, m konn yon ti kras doute sou fòm vizaj nèg yo, sou tèt yo, jan yo ye, etsetera. Sa vle di depi w wè nèg yo, ou tou anvi kouri. Alòske yo se bon polisye. Lè m voye imaj la ba yon enspektè polis ke m bi ak li, misye di m ke, TT, Monchè m poko tande sa non, e ou bon enfòmasyon an, sepandan, ti analiz pa m, premye bagay m ka di w, fòm tèt nèg sa yo, m pa kwè se bon polisye. Misye di wè, yon enspektè t di m sa, misye di wè, jan m ap gade fòm tèt nèg sa yo la, si yo ta nan lapolis konnen se lepolis, men yo m pa kwè nèg sa yo sanble bon polisye. Dezyèm bagay misye di m, misye di m, Zam sa yo, li pa fin sure ke se zam la polis. Li di, la polis pa forceman gen zam sa yo. Yo plis sanble se zam gran neg bay neg pou fe job. Yon polisye t dim sa wi. M di ok, jiskaske nap kontinye cheche enfomasyon, eben 3 mesye yo, se pata polisye yo ye. Sepandan, nòt ke nèg yo ap li an, se yon nòt ke yo te, yo jwenn ki se bon nòt lapolis, ta sanble se depi lè yo te fè pote boure anndan komisarya Tomasen an, e yo te pran dokiman sa a, paske tout non yo site an, se kon, se reyalite li ye, e pa fake. E gen de detay m gen dwa chwazi pa rantre ladan l, E pou de rezon, bon, m pa vle antre nan konfli. Men w ap tande ke nèg yo site nan bagay lan, yo site non Edgar, Alius, Cangé, James, etc. Tou lè de nèg sa se de polisye. E m sonje, ki yas ki te responsab anle a lè sa? Eske pat enspektè Robert Montina, si m pa tronpe m? ki te responsab anlè a alepòk, mesye sa yo te la. E te toujou gen ti plenyen pou 2 nèg sa yo vre, Edgar ak Cange. Si gen de detay m di w m gen dwa pa chwazi rantre ladan yo, men te toujou gen ti plenyen. Paske nèg sa yo, Ou wè l site Carlo, ki te toujou konsidere kòm bra dwat Edgar, alòske misye fè prizon 2 fwa deja, nan zafè fo chèk etc. Ou wè bagay sa te fè gwo skandal, e se menm bagay sa, e prèske menm dosye sa, ki te mete zanmi an nan prizon, kòman mouche rele, Philippe Etienne? Philippe Etienne? Epi lè misye lage, ou wè yo te bezwen fè lòt polisye abi, misye di verite a jan l ye? Se nèg nan pouvwa sa yo, sye, nèg kap di yo serye yo pa nan mele nan anyen, ki libere Philippe Etienne pou lajan. Nèg yo prita misyon anndan an fèl bay konbyen mil, mil, mil dola ameriken poul sòti. Se ton fòm de kidnapping wi. Nèg lan anndan prizon yo kidnapel ankò wi. Son peyi difisil. Sa vle dire ke e se te bay gwo montan. Misye te mortèlman touche. Bon, li te al lopital, men li pase. Li pase de vi a trepa. Se di franse, papa. Ou konpren? Sa vle di ke, anpil fwa chèf gang yo pale, yo konn sa yap di, wi. Pafwa yo bay manti. Men pafwa yo konn sa yap di tou, wi. Hein? Yo konn sa yap di pafwa. Pase ke, lè mal menen ankèt sou non misye site yo, mwen ke misye gen yon bagay ke l konnen. Hein, gon bagay ke l konnen paske lè l site Edgar, alò l ap li ba yo. Men, se nèg yo konnen nèg anlè yo paske ti makak li konn tout bagay anlè yo. Sa vle di ti makak ak Toto, youn konn lòt. Youn konn lòt trè byen. Se nan zafè tè kounye wè ti makak vin pran lè a e mwen ap mande leta ayisyen eske l ap kite ti makak pran tout dimansyon sa nan laboul anlè petyonvil paske l pa nòmal li pa nòmal gen de gang k ap frape son verite toto gen gang pa l ti makak gen gang pa l nèg yo ap frape anlè a. Men fòk genyen kanmenm on wola ki di, fòk genyen dè zotorite polisyè ki parèt ki di non sèt ase. Se pa nòmal. Sa vle di ke e non misye site nan dokiman lap li a, ke m pa bezwen fè n tande vwa misye nan emisyon m nan, men misye non nèg sa yo, yo raple m kèk bagay. Paske Edgar, Carlo, Cange, Yo raplem kek bagay. Antouka, bon m pa rete la, parce ke son peyi difisil, son peyi ki difisil, ou konpren, men se 3 ajan toto de preferans ke neg yo ekzekite e yo koupe tet yo anle a la boule. Kanje! M di ah misye ka konnen sa lap di a. E gen anpil dezòd kap fèt. E nan dokiman gen yon non polisye misye site, donk polisye a misye vivan, misye te la. Donk yo se papye sa te nan komisarya, nèg yo te anvayi komisarya Tomasen an. Kòman w imajine, bon misye gen dwa fè tou yon travay psikolojik. Yon fason ou montre polisye yo li gen kontak etc. Sesi sela. Misye di ke lè yo te fon reyinyon, li te okouran. Bon, an imajine ke te gen reyinyon ki te fèt vre. Ou ka sèlman poze kestyon, koman reyinyon te fèt pou ta atake gang ti makak epi li te okouran? Ou ka kestyone l men li pa enposib. Paske sa rive nan baz 400 mawozo deja. Dè zotorite ki deplase vin planifye yon filati nan dcpj menm, depi menm avan nèg yo kite dcpj lanmò san jou rele nèg yo anndan pou l di mesye nou sot fè plan sou do m, m konnen. Jovenel Moise, Stanley Lucas ki genyen pozisyon li men sou asasina Jovenel Moise li toujou kenbe menm pozisyon se jistis pou Jovenel Moise men dan lentèval mwen di nou tou E genyen e avoka Martine Moise ou byen avoka pati sivil lan ki rekize e jij e kap trete e dosye sa. Stanley Lucas bonswa son plezi pou nou pale avèk ou aswè a nan okazyon 17 mwa depi asasina Jovenel Moise. Koman nou ye? Mwen salye w Ismael e mwen salye Juno, mwen salye Kerry ansanm a tout oditè yo. Nou la n ap goumen. Nou te gon kowona, nou frape l atè, men an menm tan tou nou oblije fè atansyon paske bon sanble oligak yo ta renmen fè fizye m. Donk nou pran prekosyon pou sa. Kote w ye a pa gen fasil pou yo fizye w. Anyway. Ok dakò. Avan menm nou antre nan sa sèm Lika, alò ou toujou di tèt ou, ou fè anpil fòmasyon pou de moun politik anndan peyi a, e sètènman m kwè w te fè pati de administrasyon piblik la, kisa w di tèt ou lè w wè premye minis la mande tout minis, tout direktè jeneral oubyen gran komi leta pou yo deplase fò yo enfòme l? Sa w di tèt ou? O nivo de la sekirite nasyonal, gen yon lese grennen anndan leta a depi apeprè 30 an. Lè w se yon wo fonksyonè de leta, gen de otorizasyon pou w mande. Pa egzanp, yon direktè jeneral lapolis oubyen yon kòmandan chèf lame, li pa ka. Direktè jeneral lapolis lan li pa ka vwayaje si li pa gen 2 otorite sivil ministè de la jistis ki akonpanye l e si li pa gen otorizasyon minis de la jistis e CSPN nan. Menm jan tou, kòmandan an chèf lame pa ka vwayaje al rankontre blan si li pa akonpanye de 2 otorite sivil di ministè de la defans e si li pa gen otorizasyon. La a nan Washington kote m ye a, si yon anplwaye gouvènman ameriken an, antre nan nenpòt ki anbasad san l pa gen otorizasyon oubyen san l pa anplwaye akonpanye de de moun ke Leta ameriken dezinye pou akonpanye l nan reyinyon an, non sèlman y ap revoke l, yo pral ankete sou li avèk posibilite ke se yon trèt k ap bay enfòmasyon a de gouvèneman etranje. Donk nou menm nan peyi a, akoz de mesye anakopopilis yo, depi 13 an gen yon lese grennen anndan Leta. La politique de sécurité nationale de la République d'Haïti n'existe pas. Li tèlman pa egziste ke nenpòt ki blan antre nan nenpòt ki enstitisyon leta san otorizasyon ant otorite leta. Pa gen okenn anplwaye leta, chèf de sèvis leta, direktè, direktè jeneral, minis anndan leta ki dwe rankontre yon blan san l pa gen otorizasyon spesyal. Se konsa blan an fè l lakay li. E bagay la tèlman grav nan ka asasina prezidan Jovenel Moïse lan, son akò de sekirite ke nou siyen avèk Lèzetazini ant Sekretè Deta Madeleine Albright e Prezidan Preval pou ke lapolis kolabore avèk DEA pou fon bon bagay pou kase ren dwòg dilè. Gon sektè kowonpi Ozetazini ki. itilize akò sa a pou vin tiye prezidan nou le 7 jiyè 2021 e jiska prezan ameriken yo poko ban nou eksplikasyon kòman fè ke akoz don akò de sekirite yo enfiltre lapolis nou yo paralize lapolis nou le 7 jiyè ki pèmèt 18 kolonbyen al tiye prezidan lakay nou kolonbyen k pase pa sendomeng donk kilti de sekirite nasyonal sa a ki dwe egziste nan peyi a kote gon penyen lage. Blan pa nan rans lakay li non. Blan pa nan rans lakay li. La a nan Washington, pa gon anplwaye leta ameriken k ka antre nan yon anbasad san otorizasyon e san zèd akonpanye, paske s on menas de sekirite nasyonal ke l ye pou Lèzetazini. Blan an mete dè strikti pou l pwoteje leta l. Leta l. Jounen jodi a, fò nou mete yon pwen final nan anakopopilis k ap afebli Leta nou depi 35 an. Ki kesyon ke nenpòt ki blan debake nan nenpòt ki enstitisyon Leta san otorizasyon dè otorite siperyè de Leta? Ki kesyon ke polisye ap antre nan anbasad? san ke l pa gen otorizasyon de siperyè yerachik e li pa ka ankonpaye, s on menas de sekirite nasyonal ke l ye pou nou wi. Donk sa vle di, pou ou menm, anons sa a Premye Minis lan li menm li fè a, desizyon sa a, li, li nòmal, se yon trè bòn desizyon pou ou menm? Desizyon an kòrèk, menm si Premye Minis lan li enplike nan touye Prezidan an, li gen kesyon pou l reponn, Premye Minis lan gen pou l mache, desizyon an s on desizyon ke l kòrèk ke l ye. Alò, men gen de moun ki estime pafwa sa konn retade aktivite ofisyèl yo, kòmsi li konn pran ti tan pou lèt la rive nan Primati pou l al jwenn Premye Minis lan. Bon, lè sa a, sa fò gon estrikti anndan Leta a, paske anndan Leta ameriken an gon estrikti ki pèmèt akselere bagay sa yo. Donk, anndan Leta pa nou an, fò jounen jodi a, okenn anplwaye Leta ayisyen pa ka antre nan anbasad san otorizasyon. Nou gen yon anplwaye leta ameriken, leta ayisyen pa ka antre nan yon anbasad san otorizasyon spesyal ni al pale avèk de seksyon politik anbasad, menm jan tou yon wo pèsonèl de leta kap vwayaje fò yo konnen ki kote ou prale paske se yon menas de sekirite nasyonal ke li ye pou nou. Se kilti sa ki disparèt anndan leta depi 86 ke nou dwe restore. Alò, lè w di oken responsab leta pa dwe, pa ka rantre ak fasilite nan yon anbasad, ki sa w vle di? Si nèg la te gen yon viza avan menm li vin nan pouvwa a, si moman rive pou l al renouvle viza li oubyen si gen yon rezidans, ki sa w vle di menm? Fò leta a okouran. Si w anplwaye leta ke w ye, vous êtes une menace de sécurité nationale si yo pa konn sa w ap fè. Ou pral vann enfòmasyon ki ka konpwomèt leta. Menm jan tou, oken direktè jeneral, oken minis pa ka rankontre dè anbasadè si ministè dè zafè etranjè okouran, si primati e lapay prezidans pa bay otorizasyon. Blan pa ka antre nan enstitisyon leta yo konsa. Nou menm kay blan an nou pa ka antre nan enstitisyon leta konsa menm. Se sa yo rele la kilti demokratik. Men pa bò isit nou wè chak jou genyen dè anbasadè ki al rann vizit de koutwazi avèk dè direktè jeneral anndan peyi a e se toujou Yon satisfaksyon li ye pou moun yo. Li pa ka fèt san Ministè dèzafè etranjè pa otorize l e Ministè afè etranjè lè l resevwa rekèt lan fò l enfòme Primati avèk Laprezidans pou yo konnen si l dakò si l pa dakò. Sa se yon konpreyansyon ke w genyen oubyen se sa k fèt? Se konsa l dwe ye sa map di w lan l pa konsa depi 35 ans depi anako popilis yo pran kontwòl leta a an 90 bagay yo kraze menn pa gen fòm pa gen manyè pa gen souverènte nasyonal e pou sa nap pran kou wi menn. Donk sa vle di desizyon Ariel Henry. Sa vle di ke nenpòt blan gen dwa mande a rankontre a nenpòt ki moun nan leta se wòl li antanke blan antanke anbasadè antanke konsil chaje dafè men pou l fè li. li gen yon fason fòmèl, fò w ekri le ministère des affaires étrangères. Ministè des afè etranjè ap enfòme la prezidans oubyen la primati pou di ke men tèl blan bezwen rankontre tèl moun nan leta. Y ap ba w otorizasyon pou rankontre l, leta ap deside ki moun ki dwe avèk ou lè w ap pale avèk blan anbasad la. Alò ban m mande w sa a, men se toujou gen de pòs anndan peyi a kòmsi. Malgre prezidan fè arete prezidansyèl la, li nome moun yo, men tout etan blan poko vin wè yo anpil moun kòmsi ou wè yo poko moun yo santi yo poko chèf m ap gade ladwann la pa egzanp se chak jou atik ap ekri sou li depi anbasadè al wè li kòmsi anbasadè deplase la l al wè li gon bagay ki soti se toujou yon fyète. Bon bagay! Men sa kilti a dwe ye. Anndan Leta, lè w ap pale de souverènte nasyonal, e Leta ki fonksyonèl. Depi gen yon fonksyonè Leta k al rankontre yon blan san otorizasyon afè etranjè, laprezidans e laprimati, ou revoke l otomatikman. Tout moun ap pran men yo menn. Men pou n fè sa, fò n gen yon, kòmsi fò, fò, fò prezidan an ak premye minis la gen nen nan figi l tou. Kijan fè, w. Peyi a gen moun ki gen nen nan figi yo toujou wi menn. Lèm di nen nan figi a pa nan sans paske ou moun ou posede tout sans yo non sa di fòk gen karaktè fòk gen kouraj. Non sa vle di ayisyen ayisyèn ki ka gade blan avèk oligak nan je gen moun konsa toujou nan peyi a. Eeh ok antouka. E lè blan an vin wè w pran fòm nan lap respekte w tou wi li konnen e konsa bagay yo dwe fèt. Humm humm 17 mwa apre asasina Jovenel Moïse, Jiska prezan, nou kapab di se yon dosye k ap mache a pa de tòti. E premye min, jij ki sou dosye a li tande deja anpil moun. Men petèt sa k te plis devwale yo se konfwontasyon ki te fèt avèk Jean Laguel Civil, Dimitri Hera, Léon Charles. E jodi a nou wè avoka pati sivil la, n ap pale de Martine Moïse avèk tout pitit li yo, yo rekize jij Jean Ruisler Voltaire. Bon, jij lan pa t dwe aksepte dosye a depi lè Bèna Senvil, dayè Bèna Senvil pa t dwe mete jij lan sou dosye a. Depi yo fin nonmen l, m te fè yon entèvyou avèk ou, m te eksplike w poukisa gen konfli denterè. Moun ki mete jij la nan sistèm jidisyè a s on minis jistis inite ke l ye. Gen nèg inite k patisipe nan touye prezidan. dan, otomatikman gen konfli denterè. Alò, sanble ann ese rete prezime asasen jiskaprezan. Kòmsi lè w afimatif konsa, li deranje oditè m yo mwen menm. Ok. Oditè a mèt adapte a sa m ap di a. Donk, bagay prensipal la sèke gen konfli denterè, jij lan pa t dwe janm sou dosye a. Donk, nou sot pèdi yon pakèt tan la a paske jij lan pa t dwe sou dosye a. Bèna Senvil konn sa. e jij la fè yon erè ki trayi tèt li. Gen 5 enfòmasyon ke jij la al bay yon jounalis ke l pibliye sou Twitter. Jij lan di konsa ke li entewoje, li bay jounalis lan enfòmasyon. Li entewoje separeman Léon Charles. Li entewoje separeman Dimitri Herard. Epi li wè ke gen diferans ant sa nèg yo a di, li pral oblije fè konfwontasyon. Apre sa, jij lan bay yon lòt enfò, yon katriyèm enfòmasyon, men kiyès li pral entèvyouve nan fen mwad janvye a, nan debi mwad janvye a, men kiyès li pral entèvyouve nan debi mwa, nan fen mwad desanm nan. Lè jij lan fè sa, l al bay enfòmasyon piblik sou ankèt lan. Kòd denstriksyon kriminèl la di nan 8 atik ladan l, lenstriksyon è sekrèt. Donk lè jij la kòmanse ap bay enfòmasyon sou nèg yo k ap bay manti, l ap oryante politikman ankèt lan. Ou gen tan wè. Etandone ke l vyole aspè jiridik lan ke l konnen, li bay enfòmasyon sa yo ki vin piblik, donk l ap fè yon manipilasyon piblik de lenfòmasyon ki dwa èt sekrè. Donk otomatikman, lè w se yon moun ki reflechi, ou poze tèt ou kesyon, poukisa l ap fè sa? Otomatikman ou wè objektif politik lan. Objektif politik lan se nèg inite ki mete l yo. Misye pral detan pran de twa moun ke l sakrifye, epi tout gwo kriminèl ki touye prezidan an, li inosante yo nan òdonans definitif ke l ap fè a. Se pou sa. E pozisyon ke avoka premyè dam nan pran e famiy Moise lan l kòrèk. Mande jij lan depòte. Bernard Sainvil pa gen lòt opsyon si l pa nan konfyolo pou l retire jij lan sou dosye a. Men lè sa eske se pa eske se pa tan k ap pase Jovenel Moise p ap jwenn jwenn jistis men lè sa tou eske nou pa ap krent pou de moun pa di bon la n ap fè kapital politik nou avèk asasina Jovenel Moise nou ka rive nan eleksyon pou nou di bon nou pral vanje Jovenel Moise nou pral chèche jistis pou Jovenel Moise. Sa nap di la yo se pa de bay teyorik, se de fè, se reyalite ke yo ye. Ki sa w obsève an 17 mwa? Ann gade blokaj enstitisyonèl yo an 17 mwa. Ariel nonmen ilegalman nan CSPJ 6 manm. Li pa gen otorite konstitisyonèl pou fè sa. Li nonmen yon jij nan kou de kasasyon, jij Jean Joseph Lebrun. M pa konnen si se mwen. Kòman jij Jean Joseph Lebrun fè aksepte sa? M pa konnen si se mwen menm ki sòt. Epi se pou sa Jean Guerrier te korije kay la, l te byen korije kay l. M pa konnen si se mwen menm ki sòt sou pwen sa a Stanley Lucas. M pa kwè Ariel Henry ka nome. Alò, anpil moun fè sa, menm dè zòm de lwa, petèt nan fonksyon de enterè pa yo, yo fè l, yo toujou vle dekante CSPJ Donk, sa vle di ke misye mete ilegalman 6 manm nan CSPJ, li nonmen ilegalman yon jij nan kou de kasasyon, yon nèg ki pa t dwe aksepte sa. Nan jij yo, misye fè 52 nominasyon ilegal. Jij denstriksyon ke yo mete a nan inite. Donk, o nivo ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse lan, o nivo enstitisyonèl, se le blokaj total. Sa vle di ke lajistis peyi Dayiti nan labou jodi a pandan map pale avèk ou la a. Se ton yon opòtinite istorik wi pou lajistis enpoze l antanke pouvwa wi. Paske sak an jeu pou nou la a, tankou Guerrier Henry te di l nan emisyon an, lajistis elèv yon nasyon. Jodi a. Se de solda etranje ki pase Sendomeng, ki sèvi a yon akò de sekirite ke nou siyen avèk Lèzetazini pou enfiltre lapolis, ki vin touye prezidan n lakay nou. S on ak de gè kont la Repiblik Dayiti, s on ak ki vyole souverènte nasyonal li, li vyole la Chart Demokratik Rejyonal. Lajistis te gen yon opòtinite istorik pou ke wòb ki sou jij lan, Vin on rob an or, on rob santi bon. Men pandan map pale avek ou la la jistis nan labou pou l aksepte sa kap fèt la a. Sa a pa fè onè a la repiblik dayiti. Jounen jodi a si nou pa ka jwenn asasen ki touye prezidan Jovenel Moise yo, kelkeswa moun ke pèp la chwazi nan eleksyon li pap ka dirije leta. Sa a se pou onivo entèn. Onivo ekstèn, kote rapò FBI la? Sa vle di kay jovenel la paka pran 45 milyon dola ameriken lè nèg yap fè manti fò nèg yo al pi lwen gen ayisyen kal lekòl koulye a ki kote manti sa sòti manti sa sòti aprè le 9 jiyè kisak pase le 9 jiyè komisè gouvènman an fè manda pou 3 oligak pou enplikasyon yo nan asasina prezidan reginald boulos dimitri vòb jean mari vòb. Lè nèg yo wè ke lajistis pral mare yo tout bon, sou radyo Boulos lan, yo voye yon militan de dwazimen al di, e non, se pa 40 mil dola yo te jwenn kay Jovenel, se 1 milyon. Epi gen yon jounalis apre sou Vision 2000 ki vin di 45 milyon an. Se Boulos k envante manti sa a avèk Dimitri Vorb, apre ke yo voye manda pou yo. Menm nèg sa yo al fè brifing pou jounalis etranje al repete manti sa a. Sa fè pati oditè de sa yo rele nan operasyon klandesten gen 5 konpozant. Premye konpozant operasyon klandesten ki touye prezidan an se sa yo rele e e e pèsonèl avèk kòb pou fè operasyon an. Dezyèm konpozant lan se enfiltrasyon. Twazyèm konpozant lan se eksfiltrasyon. Katriyèm konpozant lan se sa yo rele pwopagann pòs operasyonèl. Sa vle di asasinen karaktè prezidan an nan radyo pandan dè mwa pou lè yo touye l pèp la al bat bravo. Pwopagann fòs operasyonèl la echwe paske se pèp la k mare sòlda kolonbyen yo le 7 jiyè. E se pèp la k t ap mande kote Boulos nan videyo yo le 7 jiyè avèk Dimitri Vorb. Senkyèm konpozant lan se pwopagann fòs operasyonèl. Se sa y ap fè nan jounal ke yo bay manti la a sou prezidan an. E se manti ki te sòti nan Vision 2000 la. Li echwe. Paske pèp la mare sòlda kolonbyen yo. Li echwe paske dcpj fè yon rapò ki genyen 900 paj. E pa 121 jan yo di l la. E 900 paj ke l ye. E apati de rapò dcpj a, gen yon pakèt lòt enfòmasyon ki vin pèmèt ou wè ki blan ki patisipe nan touye prezidan an. Li pèmèt ou wè ki oligak Petyonvil. ki enplike nan touye prezidan an, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, se menm nèg sa yo ki pandan peyi lòk t ap mete gang atake lapolis ki boule 15 komisarya, se menm nèg sa yo, oligak sa yo ki mete gang k atake ministè lajistis, ministè dè finans, ona, faes, primati. Jounen jodi a, nèg yo panse ke lè yo pran de twa ti nèg yo mete nan sanksyon sèlman, ke ap bouche je nou sou asasina prezidan an. Se pou sa, jounen jodi a, rezolisyon 2645 e rezolisyon 2653 vin pase akoz de asasina prezidan Jovenel Moïse. Kesyon ke w dwe poze tèt ou, pou ki sa 15 oligak ki enplike nan touye prezidan an, ki te nan gang yo e ki jiska prezan se mèt gang yo, pou ki sa non yo poko janm ka parèt nan sanksyon k ap bay yo? E pou sa nou menm nou nou menm nap jwe jwèt Tousen Louvèti a? Lè Tousen Louvèti te gen pwoblèm avèk Sonthonax ki se blan an, li te gen pwoblèm avèk Rigo ki se oligak la alepòk, Tousen Louvèti te konn kijan pou l sèvi avèk komisyon sivil e lasanble e de Senmak pou li korije kaye nèg sa yo. Jounen jodi a ameriken an. Se alye nou ke l ye. Men gen twa kalite de blan Ozetazini pou nou konnen. Gen youn ladan yo, blan ki vle jwe avèk nou, kowopere avèk nou, ki vle jwe ganyan ganyan avèk nou. Blan sa a, se li k bon blan pou nou gade ki jan pou n fonksyone avèk li. Men de lòt kalite blan Ozetazini, fò n fè atansyon avèk yo. Blan ki fè pati de elit globalis kowonpi, ki vle sèvi a sanksyon yo pou vin fè presyon. e obteni dosilite politisyen ayisyen pou yo ka vin vòlè iridyòm, gaz natirèl, lò, kuiv ke nou genyen nan peyi Dayiti. Yo menm blan elit globalis kowonpi yo, y ap sèvi avèk yon seri doligak. Dezyèm kalite blan ki se yon pwoblèm pou nou se blan rasis yo. Yo pa vle wè nèg nwè nan peyi Dayiti paske alorijin se nou k kraze sistèm esklavajis lan. Pi gwo alye ke yo genyen se Luis Abinader nan Sendomeng pou yo gade kijan yo mete pye sou kou nou. E nap remake ke lè w gade kominike ke anbasad amerikèn sòti nan Sendomeng pou di jan nèg yo ap fè yon kanpay rasis yo, minorite rasis lan ke Abinader ap travay avèk li pou fè kanpay kont Ayisyen, yo mare Ameriken nwa. Menm dominiken nwa yo vin lage sou fontyè a. Son kanpay konkou moun nwa kont moun nwa kap fèt menm jan te gon kanpay ke nazi ap fèt kont jwif an Ewòp. Se sa minoritè a ap fè. Donk ou menm parapò a 3 kalite blan sa yo anndan sanksyon an pral gade sanksyon an parapò asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Se pou sa nou menm nou di nan afè sanksyon an fò gon baz jiridik anndan tribinal ki pwouve Sa yo di, fò yo kominike bay otorite ayisyen yo eleman ki montre ke sa yo di sou moun yo. Dezyèmman, kèlkeswa byen ou kòb ke yo sezi an, yo pa pral fè a sa yo te fè nou, lè yo fin pran kòb Divalye a, y al fon ong swis kado l. Kèlkeswa kòb oubyen byen ke yo sezi, se nan trezò piblik, se pou byen pèp ayisyen an ke l ye pou yo remèt li. Nou, an nou fini, an nou fini Stanley Lucas, an nou fini banm mande w sa rapidman. Men, men, menm jounal sa a ou ta pale sou li a, mwen m kite w pale, li di lajan yo jwenn nan se de trafikan dwòg ke yo te peye prezidan an pou te fasilite dwòg rantre anndan peyi a. Men trè rapidman nou wè tou gen de ajan oubyen anketè Etazini ki di nan asasina Jovenel Moïse la jiska prezan yo poko yo poko retrase trak tras dwòg nan asasina a. Se sa m ap di w. Pwopagann fòs operasyonèl lan se 3 nèg ki dèyè l. Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe. Se yo menm kap fè pwopagann operasyonèl sa a pou fè divèsyon nan dosye asasina Prezidan Jovenel lan. Se yo menm tou kap fè yon seri de manipilasyon politik pa rapò a sanksyon yo. Donk jounen jodi a nou menm antanke peyi e Lèzetazini se alye nou. Se nou menm ki dwe konnen a blan ki vle kreye yon sitiyasyon ganyan ganyan yo kijan pou n jwe avèk yo. Paske nou wè gon seri de ansyen anbasadè k ap ekri nan jounal ameriken pou vin fè koudeta, entèvansyon militè, pou yo fè koudeta an favè Montana. Ayisyen p ap aksepte bagay sa a. Tout nèg konn sa. Tout nèg konn sa. Donk mwen menm pou m fini, nan dosye asasina prezidan Jovenel Moise lan, li klè ke jan lajistis ye koulye a, avèk tout blokaj enstitisyonèl yo, l ap trè difisil pou fè dosye a avanse. M pa nan bay moun manti. E se pou sa, nan similasyon ke m fè, paske antanke espesyalis an devlopman politik gen de egzèsis pou fè pou wè sa k pral rive nan twa mwa, nan si mwa. M ap pale a lidè politik yo aswè a, nèg ki pa nan gang yo. Lidè politik ki gen konsyans patriyotik yo. Sa m wè pou peyi sa a nan ane 2013 k ap pral, 2023 a k ap pral antre a, kote k pral gen yon konba jiridik, yon konba politik, yon konba ekonomik. Konba politik lan se pou le retablisman de la sekirite, lòganizasyon di referandòm e dè eleksyon pou le retou a lòd konstitisyonèl. Le konba jiridik se kòman pou netwaye sistèm jidisyè a, mete bon jij pou fè ankèt sou asasina prezidan an. Le konba ekonomik, Kòman pou n kraze monopòl ekonomik ki nan men oligak yo, nan sektè bankè, nan sektè komèsyal, tout kote ke yo ye yo. E an menm tan, kontwòl ekonomik ke oligak la gen sou Leta a. Paske nan 17 mwa la a, nèg yo kraze 3, 2 bidjè. Bidjè rektifikatif 197 milyon an, 197 milya a, e bidjè 210 milya a ki ba w 407 milya a, de gout pa gen yon pwojè ki fèt nan peyi a. Donk ou menm lidè politik, kisa m ap di w aswè a? Avni peyi a e nan men w ke l ye. Men gen yon bagay ke w pou fè. Atik 149 konstitisyon an di, lè w fin touye yon prezidan, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. Annatandan ke pèp la vote, se yon premye minis a 18 minis ki dwe dirije pouvwa egzekitif lan. Pou nou retounen peyi a lòd konstitisyonèl, retabli lasekirite, mesye, medam, Fon konsansis otou 2 nouvo premye minis e 18 minis ki gon kredibilite nan sosyete a ki ka retabli la sekirite avèk sipò a la polis e lame ke blan yo bay nou pa bezwen entèvansyon militè gen blan kanadyen yo kap vin debake la a nan peyi a anvan blan an debake mesye fon reyinyon antre nou. Fè konsansis sou yon nouvo premye minis avèk 18 minis. Kisa n pa ka fè la a? Nou te konn fè reyinyon tout lajounen avèk nou. Donk jounen jodi a, minimòm sa a, nou ka fè l pou peyi a. Paske jan jan Ayisyen ap soufri nan katye popilè yo, anba gang yo, mezanmi m pa gen mo pou m dekri sa pèp la ap viv nan katye popilè yo. Gang yo fè kadejak sou moun. Gang yo ap tiye moun jan yo vle. Tout sa moun yo genyen nan katye popilè a, gang nan fin pran yo. Eske se nan yon peyi konsa nou vle viv mezanmi? Moun lakay yo, yo prizonye lakay yo pa ka sot nan lari pou gang non. Pandan sa pri andedan peyi a, nou gen yon gouvènman Sendomeng kot yon minorite, paske nou pa gen pwoblèm a pèp dominiken an, pèp dominiken an vle byen viv avèk nou. Se yon minorite iltranasyonalis rasis ki pa vle wè moun nwa k ap fè nou bagay. Si nou pa gen yon gouvènman serye. Ou pa wè Ariel li pa ka mennen dosye a devan le konsèy pèmanan de lòganizasyon dè zeta ameriken, li pa mennen dosye a devan la caricom. Donk jounen jodi a nan disetièm mwa asasina jovenel la koke nan gòj yo, li koke nan gòj blan, li koke nan gòj oligak yo, menm lè nèg y ap mete sanksyon pou nou pa wè klè nan dosye asasina a nou wè klè, nou pou sanksyon e nou di sanksyon an gen 16 kategori ladan l. Oligak yo gen 15 a 20. Yo poko manyen okenn oligak serye la, Mèsi jiska anpil prezan. Stanley Lucas. Mèsi anpil. Se t on plezi pou n te pale. Mèsi anpil.